Non, parce que ça va mal. Comprenez bien. Euh, je dis à c'est 7 juin. 7 juin 2022. Non pas trop loin de 7 juillet 2022. Ça prend le fait un an depuis après la mort Jovenel Moïse. On l'a assassiné. Just avan m komanse emisyon sa jounen jeudi al ayer, nou te fayon emisyon euh, pou nou parle de Ministre anviwònman dominiken an ki li menm pèdi lavi l. Alò, premye eleman enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa se ta yon fiziyad men ekoute paske laprès lòt bò a te gen tan bay li e anpil medya an liy te gen tan bay enfòmasyon sila. Men se fo paske depi nan live lan te gen yon fan. Ebyen kite li menm koupe kou ak enfòmasyon sila a, men m pat twò renmen kòmantè li an paske li te joure, li te enjirye nou. Paske gon bagay pou konnen an matyè denfòmasyon, lè enfòmasyon sòti nan sous li depi ou menm ou nan sous la ok ou bon. Men toutotan l ap mache, l ap rive de bouch an bouch sètadi ke l ap pèdi bon sans li. Sa vle di ou pap janm ka bay enfòmasyon an toutotan ou pa al nan sous lan. e pwiske laprès dominikèn te gentan bay li, mwen m te pran laprès dominikèn pou sous. Men ekoute, sèt fan la, èl a rezon, je m'exkuz, men li te pale yon jan twò bosal. Alò, se yon zanmi l, yon zanmi de long dat ki antre nan biwo minis lan, li bay minis lan sèt bal apre diskisyon e se te nan moman kote moun yo te nan brek. Apre l fin fè zak sa a. Li ale nan yon legliz, li di yon prètre men ki sa l sot fè. Donk li te bezwen yon otorite pou kapab konfese, n ta kapab di, peche li. Ebyen, le prètre, kès ki l a fè? Li pase pa dèyè legliz la, li rele lapolis, epi yo arete jenòm nan. Vwala listwa. Antouka, e, mwen panse ke, Dosye sa li fèmen. Men ekoute, yo antre lakay Jovenel Moïse. Yo touye l, asasen touye l. Anpil moun di, ensekirite, Ayiti sal. Vwazen an di sa tou. Ebyen, jounen jodi a la, m ta kapab di, vwazen an fò l fè anpil efò. Paske nou konnen, lakay li pi fasil pou rezoud pwoblèm ensekirite an. Ke nou menm pa bò isi. La pou li rete. Yon moun ki te jwenn l la pou l vin jwenn nou. Vwala. Wi. Wi. E nou demare avèk inisyativ sa a nan Nip. Se komin Payan plis komin Miragwàn. Pou n di minis Dòse, minis Bèto avèk mesye Ariel yo byen panse yo mal kalkile. E nan Nip se Miskaden avèk Morèl. Nou konnen ki bann depatman sa a. E sa nèg yo fè a, yo pap vin fè l la a. Depi bandi a vin la a, si yo pa vle Miskaden tiye l, popilasyon ap tiye l. Bandi yo a, se yo k founi yo, se pou yo ret Pòtoprens avè l. E nou pa pè, nou kòmanse e pita nou pral fè rebelyon avèk yo, resèt Leta pap moute nan Lwès. Nou pral kòmanse bloke tout biwo leta yo, n ap tann lekòl la fini. Nou pral kòmanse bloke tout biwo leta yo, n ap fè rebelyon avèk leta a jiskaske Ariel avèk minis Dorcé yo tounen sou desizyon ke yo pou yo konvoke Miskaden pou y al tiye l Pòtoprens lan. E Miskaden pap mouri, y ap kite pouvwa a. Men nou pa krenn pandan konvokasyon sa a pou yo revoke Miskaden pandan l antre Pòtoprens? Bon, m konnen nèg yo pa chè pou sa. Nèg yo e gang y ap fòme. Gang yo se gang yo ye, nou pa pè nap toujou gen miskaden, menm lè miskaden pa komisè nap toujou gen miskaden, men jodi a se yo demen si Deve se pa popilasyon an fòk eleksyon fèt kanmenm. Nou pale de rebelyon nou pral fè moun nan Miragwàn prensipalman pral fè avèk leta, èske nou panse nou gen ase de fòs pou nou fè sa? Nou gen fòs pase popilasyon an mobilize yo detèmine nap fèl. Nou panse mas ap ap pote yon rezilta bon non? Se e popilasyon an k leta, se pa Ariel, se pa Ariel, se pa Bertho, se pa e, se pa Andre Michel, e se pa Bob C. k ap moutre zenglendo yo kòman pou yo atake moun Miragwàn. Nou di Bob C, n ap tann li nan Nip, pase n konnen l ap vini kanmenm. Se tiye moun. Jounen jodi a yo tiye yon bandi, kounye la a nou tande gen moun kap mande pou yo dedomaje yo. Nou gen yon prezidan ki mouri depi 7 jiyè, li pa gen jistis. Nou genyen Ti Guy ki mouri, se chyen ki manje l, nou pa konn kote yo fè antèman l. Jounen jodi a nou menm nan depatman Nip, nou jwenn jistis. Avèk Miskaden se jistis pou tout moun. Ti moun al lekòl. Ti machann yo al vann nan lari jan yo vle, e kay yo kounye la moun yo yo te mèt kite pòt kay yo ouvri avèk Miskaden gen sekirite moun dòmi mèt dòmi jan yo vle, vòlè pap vin dechèpiye yo. Nou menm jounen jodi a, nou nan lari a jiskan yo di nou Miskaden avèk nou. E si yo pa, si yo pa dakò se Miskaden k chèf depatman sa a, nou menm n ap divize l, n ap pran depatman ni k pou kont nou. E. N ap kòmande avèk moun ki vle rete bò kote n yo, tankou nan lòt depatman ki pwòch nou yo. Miskaden nou menm nou bay sèvis, Miskaden bay sèvis tout kote. Li di, bon, Tigwav te gen mi, te gen mi konte, Miskaden debloke l. Nou menm, Miskaden se moun pa nou, se moun pa pèp la, se chouchou ti machann yo, se chouchou ti peyizan yo. Miskaden ale tout kote nan seksyon kominal, nan bitasyon, al bay moun yo jistis e li pa. E li pa bezwen 50 goud nan men moun pou ke l fè sa. Otrefwa se chaje pou yo chaje ba l yon ti sak lajan pou yo te bay komisè yon ti sak lajan pou yo te al fè deplasman. Men jounen jodi a avèk Muscadin ou pa bezwen kòb pou w fè deplasman. Ou jwenn jistis. Vin nan pakè Miragwàn nan. Pa gen afè ou o wi m se gwo m se gwo bouda. M se gwo m se ti nèg. Tout moun jwenn Muscadin avèk Muscadin. N ap avanse. Si ke si ke. Bagay yo te grav nan Kwadèboukè nan dat 6 jwen 2022 an kote ke gen yon chofè machin Micho Kota li pèdi lavi l anba bal lapolis. Depi w wè sa Magalie pase a l aksyon. kòz misye enplike nan zak asosyasyon malfektè ak gang 400 mawozo. Toujou nan dat 6 jen 2022 an, li te anviwon 8 tè nan maten kote misye t al fè gaz, li rale zam sou ponpis lan pou fè l foul machin nan pandan ke li te vin jwenn lòt machin nan liy nan. Selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, menm chofè sa te fin chaje machin li, mennen pasajè yo bay nèg ak zam pou fouye yo zòn Kota. bò Tibwa. Eske n tande travay nèg yo? Anviwon inè nan aprèmidi, lapolis nan Kwadèboukè, li menm, t al dejwe yon tantativ kidnaping nan Marasa. Anpil kout bal t ap chante nan moman sa. E nan Dival, toujou nan Kwadèboukè, sou wout nasyonal nimewo 8 lan, gen anpil moun ki pran bal nan yon tantativ nèg ak gwo zam t ap fè sou yon machin prive. Lapolis te rive sou plas pou dejwe tantativ Kidnaping sila, anpil kout bal te mare. Bandi kouri sa ki lakòz plizyè moun blese, gen yon moun ki touche bò kou ak nan pye. Toujou nan baz 400 mawozo. Kote nèg 400 mawozo yo, nèg yo enstore yon nouvèl lwa wi, sa se la charya. Hum, se prèske la charya paske, tande byen, si ou rete kwadèboukè, nan zòn kote nèg 400 mawozo yo ap pyafe an, ebyen pa fè zen. Ok, si w fè zen. Pou pi piti w ap peye 15 mil goud, sètadi 3 mil dola achte. Konprann byen, pa fè zen ni batay, selon sa yon sitwayen pezib ta fè konnen. Donk si w fè sa, ou gen yon sòm kòb pou bay ki se 15 mil goud. Sinon, y ap ba w bal sou do pye tankou jan kòlèg te fè l la. Deja, si w pase nan zòn sa yo, zòn nou pral site la yo tankou Tibé, Larat, Gedon, zòn Kanpèch, Dini. wap wè gen anpil moun ki pran bal nan pye se moun ki tap goumen moun ki tap fè zen pami yo ti demwazèl sa kòlèg te fè pare pyel poul te bal plizyè bal. Se tris map gade poum wè gen nèg ki deja mete foto sa yo sou stati yo sè 3 zòm la ebyen gen youn pa gen twòp enfòmasyon sou li men youn nan yo rele franki. Li gen yon non yo rele Krakè paske zye l dwòl. Misye mouri nan baz anba pikan Kwadèboukè anba bal lapolis. Genyen sa a li menm, nèg 400 mawozo vini pran l nan ri Falèz. Yo di li se toutè, li te gen kawach nan ri Falèz. Yo pran l ak tout kawach la, mete nan machin. Depi jou a, li pa janm retounen. Li rele. Isaac Dorlean. Hum, tèt chaje. Donk sa vle di yè nan kad batay ki te genyen an, lapolis manyen anpil nèg. Wè, lapolis manyen anpil nèg. Men chak jou, nèg yo toujou ap batay. Toujou ap batay. Nèg yo toujou kanpe ap goumen a lapolis. Men lapolis ap fè tout efò yo paske se li menm ki fòs legal la. Se sou li pèp la kwè. Men, pèp la sèlman swete pou travay la fèt byen. Pou jounen jodi a la jan bagay la ye la, pou polisye sispann zanmi gang. Sinon, li pap bon. Antouka, mèsi la famiy. Kòm toujou, un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre, kèskon di? A la pwochèn!